Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est votre frère, votre ami, adorateur Bertin Mort. Nous vraiment contents, nous réjouis jeudi ah, pour nous capables de temps ça ensemble pour nous fè ti pale. Mwen fè ti videyo sa a patikilyèman pou mwen pote yon mo de remèsiman a tout moun ki ap kolabore avèk nou nan pwojè Chant d'Espérance ke le Seigneur li konfye nou. Donk, se yon travay, jan nou abitye di l deja, ki bezwen anpil kout men, yon travay ki bezwen anpil sipò. Donk, avèk, avèk fòs pa m sèlman, objektif la pap kapab rive atenn donk nou bezwen sipò nou bezwen kolaborasyon chak moun pou ke travay sa li kapab rive atenn objektif li e chak fwa yon moun li reponn a apèl sa pou li kapab kolabore ansanm avèk nou chak fwa yon moun li reponn a apèl sa pou kapab sipòte ministè sa. Donk nou genyen le devoir non sèlman pou nou remèsye Bondye pou moun sa ki rive konprann travay la e ki mete men nan pat la ansanm avèk nou, men egalman nou genyen le devoir pou nou remèsye chak moun sa yo ki aksepte pou kapab kolabore ansanm avèk nou. Donk chak moun ki pran le tan lè nou pataje. Lyen videyo yo sou WhatsApp ki pran le tan ki pataje yo avèk zanmi yo donk nou voye yon kokennchenn remèsiman pou ou menm ki toujou pran le swen pou kapab fè sa. E a chak moun osi ki toujou pran le tan ki gade videyo yo ki ki kite yon kòmantè ki kite yon yon like donk sa ap kapab kontribye larjeman pou pèmèt ke ministère sa travay sa li kapab kontinye avanse e ou menm osi lèw fin gade video a siw poko abone ou pran le tan ou abone donk sa ap ede ministère la osi pou avanse donk a tout nouvo abone nou yo tout moun ki apèn rejwenn nou sou chanèl youtube sa donk nou voye yon gwo kokennchenn remèsiman pou ou. e nap diw mete men ansanm avèk nou paske travay a li vrèman anpil e nou bezwen anpil men pou pèmèt ke objektif la kapab atenn donk jan nou abitye dil deja nou tradwi mizik sa yo se pou pèmèt ke pèp Bondye a kapab kontinye adore avèk mizik sa yo an kreyòl de mizik ke nou te ap chante inikman an fransè dan le tan. Men le Sentespri de Dye motive nou pou nou tradui yo an kreyòl pou ke nou kapab kontinye adore Bondye avèk mizik sa yo. Donk, gen anpil kote sou latè ki pale kreyòl, donk pa sèlman an Ayiti, men nan lòt peyi yo, gen gen anpil Ayisyen ki ap viv, donk o Kanada, gen gen legliz ki fè kult an kreyòl, Ozetazini, Lafrans, eksetera, Chili, Meksik, pou m site peyi sa yo sèlman. Donk. Travay la se kolabore pou ke tout kote sou latè ki pale kreyòl, tout kote sou latè ki genyen de kilt ki ap fèt nan lang kreyòl la, se pèmèt ke mizik sa yo rive jwenn moun sa yo e pou yo kapab adore le Senyè avèk kantik sa yo. Donk, n ap ankouraje ou kontinye travay. Donk. Travay ke wap fè a se sur et certain ke li pap yon travay an ven. Donk sa mande anpil pasyans, sa mande anpil pèseverans, men se sur et certain yon jou kou jodia nou kapab wè rezilta travay sa. Donk mwen se frè w, mwen se zanmi w adoratè Bertin Dorvilmore, nap di w an nou kontinye travay e randevou a se pou le 15 out si Dye ve pou nou kapab jwenn nouvèl videyo avèk nouvèl tradiksyon ke le Senyè li menm li konfye nou. Bondye beni w, si w te apèn rive sou chanèl sa map ankouraje w abone e mete men avèk nou pou ke travay sa li kapab ale de lavan. Mèsi.